Medam e mesye, zanmi, fanatik, konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, jodi an se dimanch premye janvye 2023, nou swete bòn ane 2023 ak tout moun kap swiv kanal sa a, E nou swete tout bon bagay yo pou ou nan nouvèl ane sa a, e pwosperite, lajan, tout bon bagay yo pou fanatik tvlakayhaiti.com yo. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a, ebyen Muscadin frape ankò e misye mete gwo rèl lakay plizyè gwo bandi ki tap bay pwoblèm nan peyi a. Enben jodia la a nou wè Muscadin ki li menm ap fè anpil pale de li, gen nèg ki pa dakò, genyen ki dakò, gen nèg kap fè ti plenyen anba anba tou e pa rapò ak fason ke Muscadin li menm lap pete fyèl bandi yo, misye pa nan e tete lang ak bandi, misye san pitye, depil kwaze w gen zam sou ou, depi se pa lapolis ou ye nou pa bezwen diw ki E kantite bal ou pral manje nan men Komisè Muscadin medam e mesye ki jodi a la ankò yn fwa frape trè fò dosye Izolan ak Izo nan Vilay de Dye ebyen Izolan avili tèt li nan entèvansyon Izolan fè misye avili tèt li misye montre w wi Li gen bon alyans ak Izo nan Vilaj de Dye paske nèg yo pale souvan ebyen tout konvèsasyon pran lari ou pral sezi tande kòman Izolan misye avili tèt li nan dosye sa medam e mesye kote misye fè konnen donk Izo e se afè pal antouka nou pral envite w gen detay nan videyo sa rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. ansanm avèk e la jenès konsa e nou wè yon van lespwa e ki soufle e sou peyi an men. M di men lè nou pral gade e nan kad e travay e jodia la e kap fèt yon nèg tankou Jean Ernest e Muscadin pou ekip li moun afè bon ti vi an e nan 2 lane nou menm e nou pral pataje yo nou konnen e Jean Ernest Muscadin deja pran e pèsonalite de lane menm lè nou wè Yon seri e jounalis ta konsidere l kòm etan gang, yon seri jounalis ap mande e pou l e demisyone e pandan ke nou konnen e reyalite peyi an se sak fè nou menm nou toujou di l nou gon sèl pati politik ki pa lòt ke e peyi e Dayiti otomatikman yon moun ap travay nan enterè mas popilè la otomatikman yon moun ap batay e pou byenèt e kolektif lan nou pa gen e dwa pou n ap choute a boulè wouj e sou li okontrè nou dwe e rejwenn moun sa yo pou n kontinye e batay la enben Daprè ekip e moun afè bon ti vyan an jiska mentenan, Jean Ernest e Muscadin, komisè e gouvèneman e vil Miragwàn nan e se li menm e nou deja konsidere kòm etan pèsonalite e de lane pou travay lap fè e pou bandi lap mete e sou brenzeng yo. Vwala e pi an menm tan e nap tann disi fen emisyon an medam mesye nap gade ou menm ki sa w kiyès ou wap chwazi ant 2 mesye sa yo ant komisè Muscadin e doktè Claude Joseph nap raple w ke e doktè Claude Joseph egalman Dwe gen eleksyon dwe gen referandòm nou pa konn si lap fèt avèk Ariel ou pa men lesansyèl se ke fòk ou deja prepare w an tou moman brèf an nou avanse Anderson paske la komisè Muscadin li frape la. Nap avanse avèk enfòmasyon yo nap kòmanse avèk dosye sekirite kote otorite e polisyè ak jidisyè nan vil Miragwàn ta pwosede avèk arestasyon pandan jounen samdi 31 desanm 2022 a e sou òd komisè e gouvèneman mèt Jean Ernest E. Muscadin 3 endividi ki ta prezante kòm etan manb aktif gang Laboul 12 Petyonvil la kap dirije pa e nome Carlo E. Toma alyas Ti Makak, endividi sa yo ki reponn nan non Jean-Wid e Casimir e Roselin e Dorvil avèk Walnick e Saint-Fleur, daprè dènye detay nou ta genyen 3 prezime bandi sa yo jwenn arestasyon yo nan nivo Fondènèg yon lokalite ki rele Pemèl selon otorite polisyè ak jidisyè. Nan plizyè ka e asasina e kriminèl, anlèvman e kont ranson nan nivo e Laboul-Douz nan komin e Petyonvil epi asasina ansyen e senatè depatman e Sid lan Yvon Busquet epi òm dafè Eric Jean Baptiste. Enben e Jimmy e jodi a la nou kapab di Komisè e Muscadin e yon lòt fwa e nou bat bravo e pou li, nan kad arestasyon e sila yo e daprè enfòmasyon e nou genyen 3 endividi sa yo ki ta jwenn arestasyon pa e lapolis ensi ke pakè e nan vil e Miragwàn 3 mesye sa yo yo menm yo ta genyen enplikasyon e dirèk nan asasina yon moun tankou ansyen e senatè e depatman Sid Yvon Bismuth e toujou e daprè dènye e detay nou genyen nou konnen e se fen lane e ki rive mesye sa yo tap rantre e nan vil e Jeremi menm jan nou menm e nou sot e mansyonel e Walnick e St-Clair se sèl pami e 3 endividi sa yo e lapolis arete a ki moun Jeremi, lòt de endividi yo, yo menm, yo ta akonpanye l yon fason e pou ale, Jeremi, pou kapab al renouvle angajman yo pou al met pwen sou yo, pou kontinye e fè egzasyon, mete dèy nan mitan e popilasyon ayisyèn nan pou n pa di e kontinye, e kidnaping, enben e komisè gouvèneman e vil Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin ta pwosede avèk arestasyon 3 endividi e sila yo. Wi vwala e bravo komisè bravo men se domaj se domaj ke nou tande ke se arete ke komisè a arete l komisè non nou pap pran sa komisè ou pa bezwen arete endividi sa yo asasen sa yo ki ap mete dèy e ki ap fè seri de vye zak anndan peyi an gang sitou kokorat san ras sa a nou wè toutakou k parèt e nil pa medam mesye komisè Elimine yo pou nou, elimine yo pou nou, pase nou wè, enben se sa k rive la a wi. Sa vle di ke kounye a la, komisè Muscadin, lè l ap fè travay li, gen yon gwoup nèg k ap veye l, gen yon gwoup nèg k ap veye l, bandi ap fè kidnaping adwat agoch, moun ap mouri, e endividi sa yo pa janm denonse sa, yo pa denonse sa, kounye a la, akoz de sa, kounye a la, bon, ou tande, komisè Muscadin arete l la, talè ou pral tande, Talè ou pral tande gon lòt gwoup ki o plase pral mande libere yo, epi yn fwa ke yo libere sak pral rive? Yo pral rekòmanse ankò? Yo pral rekòmanse! Donk, jan nou dil komisè Miskaden, e ou menm ki tap swiv la medam mesye, nou menm ou konn nou te mande komisè an pridan anpil paske nou tande gon ekip moun kap di yo reprezante dwa imen, e yo plito reprezante dwa gang, en, ebyen se sa kap pase la. Bò kote komisè an nap dil pridan, men endividi sa yo frèm, yo pa gen plas yo, yo pa gen plas yo nan sosyete a. Men se kanmenm trè byen, nou wè 2023 la k ap antre an granmoun, k ap antre an fòs, epi 2022 an prale, epi Komisè Jeff Muscadin byen tèmine l, epi m panse ke disi pli ta, m si e sèten ap gen lòt arestasyon. M si e sèten ap gen lòt. Men nanpèch, bon konba, kontinye konsa, epi se sou ling sa pou nou ale medam mesye. Epi n ap lanse mesaj la Anderson a tout lòt komisè yo, mesye kòmanse mete nen nan figi nou tou, pa kite tout lwanj lan, tout glwa se pou Komisè Muscadin, ou menm ki nan depateman pa w lan, Travay pou moun di bravo pou ou. Travay paske diaspora la bouke. Diaspora a bouke pase e chak ane ou tande nap pase nan peyi etranje. Nou vle vin pase lakay nou. Ou konprann? Antouka bravo a komisè an. Epi kontinye konsa frèm. Wi Anderson, ann avanse. Bon, e Djimmy nap rapousib avèk enfòmasyon yo jis avan e nap pèmèt avèk gran piblik lan vizyone endividi sila e ki te jwenn arestasyon li e nan dwàn Kap Ayisyen ayè e vandredi 30 desanm 2022 a kote Nou te wè e sezi minisyon atravè dwàn e peyi yo k ap pouswiv apre vil e Port de Paix, vil e Sen Mak ak Pòtoprens se tou pa ajan dwàn e nan vil Kap Ayisyen kote daprè enfòmasyon e nou ta genyen Papouth Junior li menm ta jwenn arestasyon l nan dwàn e vil Kap Ayisyen nan e nan kad arestasyon e sila pou pi piti ajan e dwanye yo rive sezi 20 bwat katouch de 50 nan inite e chak bwa pandan moman arestasyon an e Papout te gen nan men l yon pèmi kondwi e ki ta emèt pa leta Florid nan peyi Lèzetazini e pèmi kondwi sa ki ta imatrikile PE 130 tirè 428 tirè 88 tirè 205 tirè 0 Enben jan ke n ap gade l la menm jan di mi. Nou menm e nou toujou ap denonse l e nou toujou wè yon seri nèg ki vin anba live la ebyen ke nou pa konn idantite yo e vrèman nou itilize tèm e nèg la e yon fason e pou n ka pale ansanm avè yo e jodi a la yon bann nan yo k ap viv e nan entènasyonal la nou menm nou toujou di l otomatikman w ap viv nan e dyaspora ou pa vle kontribye pou avansman peyi an ou pa vle Ao cantar o nosso hino. Ou son kriminel, ou pi bandi ke izo ainsi connu, ou pi bandi e ke ti lapli, ou pi bandi ke ti makak en raison e de kisa e demi, lè nou konnen izo, lè nou konnen e ti lapli, lè nou konnen ti makak, lè nou konnen e lanmò san jou ak vitelòm pou n site e sa yo sèlman, mesye sa yo pa gen viza, yo pa gen rezidans, yo pa ka ale ni nan peyi. Lèzetazini, m pap menm site peyi Kanada paske nou konnen tout kagezon zam kap rantre pa bò isit e jodi an la, se Lèzetazini yo soti, otomatikman nou menm e nou pran leswen pou n denonse e moun sa yo pou n di mesye sa yo se yon bann fo dyaspora yo ye paske nou konnen vrè dyaspora yo e ekonomi ayisyèn nan repoze sou do yo, lè w pral gade pa ane yo voye plis pase 2 milya de dola anndan peyi an. Sètadi, si se pa t moun sa yo, pa gen oken jan nou t ap ka pase jodi a, Ayiti tout antye t ap oblije peyi de nondwa, pou n pa di e peyi wouj, menm jan nou wè enperyalis la ki fin kreye mons yo la e jodi a la, ki fin kreye gang yo la e jodi a la, yo mete nou e sou yon lis e kote touris pa ka rantre lakay nou, enben se sa k fè menm jan. Hey Jimmy, men lè nou lonje dwèt sou la Repiblik Dominikèn, lè nou lonje dwèt e sou la Jamayik, kòm etan e de peyi e jodi a la ki nan e menm e e ki menm kote ansanm avè nou, de peyi sa yo nou konnen yo envesti nan koze e poliferasyon gang anndan peyi an, nan pli chak baz bandi ou pase wap jwenn yon de grenn Jamayiken, wap jwenn yon de grenn Dominiken, enben jodi a la. E pou n pa di nan jounen ki te vandredi 30 desanm 2022 a, Junior Ainsi Connu, yo ta arete e nan dwann Kap Ayisyen an, misye ap viv nan eta Florid, sètadi li voye e kagezon minisyon l anndan peyi an, li vini ankò e pou l dedwane yo, enben ajan dwanye yo ki arete endividi sa ki t al dedwane anviwon e 20 bwat katouch kote e chak bwat katouch gen ladan yo 50 e grenn e katouch. Men, li enpòtan pou m fè yon pwen sou sa. Dosye sa li kenbe aktyalite a, se Izolan, atis, Atonimix ki al jwe nan Vilaj de Dye. Eske se sa ki deba a? An reyalite, nou ka konstate menm sou paj Facebook mwen, m pa souvan. Kòmsi trè kritik anvè atis sa yo ke l te Arly t al jwe, ke l te mesye sa yo. Ou konn poukisa? Se vre ke nou m pot ko la, menm jan Morvan pot ko la. Men m sonje ke an 2004, 2003, 2004, te gon ekip atis angaje Don Kato pami yo Wyclef, yon pakèt ti pay, Ki te konn pral jwe tou nan geto yo. Kote kout zam t ap tire, kote chèf gang t ap ferayè. Pa t janm gen twòp kritik sou sa yo. Se sa k fè m toujou pran ti tan pou m reflechi sou dosye sa yo. Sepandan, lè yon nèg kòmsi poze yon aksyon, paske jodi a gen yon pozisyon ke nou afiche ki vin fè nou parèt anti gang, anti gang. Piske nou vin anti gang, kelke swa nèg ki tante kolabore ak gang, ou mèt atann ke n ap denonse l, sa se klè. Ke l te mwen, ke l te Morvan. Paske nou jis afiche yon konporteman anti gang. Sa vle di depi yon nèg kom si w al anbrase ak gang, m pa ka zanmi w. Ou atann ke map denonse sa. Men, mwen menm, mwen rezone an fason pou m konprann reyalite a. M pa fè trop deba sou sa. Pou ki sa? Se petèt reyaksyon nèg yo t fè mwen menm pale. Tony al jwe, m pa menm, sa pa menm enterese m. E pa premye fwa Tony pral jwe. Sa pa enterese m. Se sa misye di ki enterese m. Se sa Tony pral di aprè kap joure moun etc bagay se sa k entèresem Izo al jwe nan vilaj poko entèresem se sa Izo pral di nan live ke l fè sou Instagram nan k entèresem e se sa m pral di nou ke m siw ke Izo ap tande e m pral fon ti pale rapid ak misye sou sa Poukisa gen 2 aspè nan dosye sa. Alos m te tande yon ti kal nan yon live la planta m pat tande tout la planta bon m di w frè e avan ayè m sot ayiti e m sur ke m konn reyalite sa plis ke ou paske mwen m te nan kestyon biznis m te a yon kouzen m ki te ap vann bay prodwi alimantè ke n te gen gwo biznis de matisan rive nan zòn baz pilat e sa fè m konn nèg yo byen paske n te gen biznis nan zòn nan sa di m konn reyalite sa a. Sa vle di ke tout sa se feblès leta. Men, ki sa m vle atis yo konprann? Se pa paske yon nèg ap viv Ayiti ki fè l oblije kolabore ak bandi. Paske al jwe nan geto, sa pa ta vle di anyen non, se konpòteman w afiche a ki vle di yon bagay. Pa gen kenn nèg serye ki vle pran yon chèf gang kòm zanmi, kòm patnè. Pa gen bagay konsa. Ou son atis wap viv nan peyi an, sa ka rive gen yon pwogram nan geto a, wal jwe nan geto a. Men afiche w nan menm optik ou vle atake moun sou baz ke tèl chèf gang rele w, ou pa ka fin bon moun. Fòk nou pridan nan sa mesye. Mwen rekonèt ke n nan lari an. Mwen rekonèt ke nou atè a. Men gen anpil lòt nèg ki atè a tou. Gen anpil lòt nèg ki atè a. Poukisa se nou? Ok. Men pwiske nou atè a, m ka konprann sa. Paske se nan geto a n ap evolye. Men m vle w konprann Izo. Ou fè 2 bagay, 2 erè grav nan entèvansyon w nan. Izo fon entèvansyon kote misye menase dirèkteman Morvan. Misye di ke Morvan ap pale de mafya, se paske pa gen mafya vre an Ayiti. Sinon Morvan pa tap la. Sa son menas. Ou dakò ak sa Izolan, kòm artist? Ou dakò sa son menas izo. E m pral pale de mwen menm la kounya. Morvan map pale avè w. Nèg akayè parèm map pale avè w. Men m tande w toujou ap di mafya ayiti pa gen mafya. Peyi k gen mafya yo sa w ap fè yo la w pa tap ka fè l. Ou pa tap janm pèdi vizaj ou nan peyi k gen mafya pou w fè l. Pou w pa ta gentan grafouyen deja. Ayiti se malfèktè k genyen, nèg kap tiye inosan parèy yo. Peyi k gen gengsè, ki gen mafya sa w ap fè yo la detwi moun nan ou pa tap kapab. Ou pa tap ou pa tap fouti fèl men m di w sa pa janm di ayiti gen mafya pa janm di ayiti gen gangster si ayiti te gen mafya si ayiti te gen gangster sa w ap fè ou pa tap janm fè l paske nan peyi nòmal pa janm gen moun ki ka pran vizaj li pou l parèt pou l ap detwi moun konsa pou menm grafouyen l pa grafouyen. Pa gen pwoblèm sa vle di ke Morvan nan vizè Izolan ok Sa son menas, ou dakò ak sa atis la, son menas li ye. M ale nan lòt aspè, e se sa k plis enterese m. Sa son menas misye fè ye Morvan, bon Morvan abitye ak sa, sa poko deranje. Men nan entèvansyon Izo a gon bagay ki atire atansyon m. E se sa m pral di nou la. Misye di ke misye esplike yon istwa. E sa t fè w wè m di Izo pale jiskaske l depale. Gen bagay ki rive w se bagay vi prive w yo ye ke moun pa bezwen konnen l. E malerezman nèg yo bon se vre yo se atis men yo gen yon feblès nan zafè kominikasyon. Paske w wè kominike a se pa yon bagay konsa konsa l ye. Byen kominike sa aprann ou aprann sa. Se lekòl ou ale ou aprann sa. Se sa yo rele l'art de communiquer. Se l'art oratoire, se aprann ou aprann. Se lekòl ou al ou chita sou ban ou aprann sa. Se pa tout moun kòmsi ki ka kominike ou moun konprann. Misye esplike ou fè ke gon bagay yo te rele l pou l pote son seri de pano solè et cetera nan Akayè. Misye di l rive Kanaran epi gon ti sòlda t kanpe l. Ti sòlda sa s on ti sòlda, alò gen 2 bagay la ki enpòtan tou. Misye di ti sòlda sa s on nèg ke l genlè te nan yon altèkasyon avè l sou mayi gate. Ou tande? Sou mayi gate. Alòske l pral kwaze a misye a mach nan li an men l Kanaran. Misye di ke avan l te fè wout la, li te rele yon chèf pou te ba li yon kontak. E se kontak sa t pral sovel. Izolan, izo, izolan, tande byen. Misye di avanl te fè wout la, l te rele yon chèf pou te bal yon kontak, e se kontak sa t pral sovel. Bon m di w klèman la sosyete, pou izolan rele yon chèf pou fèl travèse kanara l pa ka lòt moun ke izo nan 5 segond oubyen Jeff. Se 2 nèg sa yo ki chèf nan zòn nan. Se Jeff Larose ke m te prezante nou, oubyen Izo 5 segond. Sa vle di, chèf pou misye rele a se Izo li ye. Sa di, Izo se zanmi Izolan, antre parantèz. W ap dakò ak sa? Eske w dakò sa atis la? Kounye a, lòt refleksyon m fè, konbyen moun nan peyi a ki gen kontak Izo genyen an? Izo atansyon hein wap di ke ou nan peyi a etc wi men tout moun nan peyi a anpil lot moun nan peyi a konbyen moun ki gen menm kontak sa poul travèse kanaran fok li gen kontak izo oubyen jeff ki pou fèl pase konbyen ayisyen t gen kontak sa. Bon m fè n tande misye. E pa pawòl m ap envante sou moun, m pa gen tan. M pa gen tan ou m envante anyen sou moun. Mwen menm ki t al jwe nan vilaj la, nou konn ki kondisyon m te gen, m se yon nèg ki respekte mo m. Se mo m t al peye nan vilaj la. Premye bagay, m te di nèg yo, depi yo fè lapè zòn Tibwa, Gran Ravin, Vilaj, m ap vin jwe. Nèg yo rele m, yo di lapè a fèt, kounye a e mwen k pou vin jwe. Tout lè sa m ap mawon. Twazè di maten. Nèg ki zanmi m ki vin frape pòt lakay mwen a 3 zè di maten li di Zolan dènye kout fil nou jwenn lan la fò w desann anba a mwen di ok pa gen pwoblèm menm Tony Mix ak Maron e si n ap gade nan videyo kote Izo di a Tony Mix nèg ki pi lach nan 8 ème may la nou konn poukisa l di sa se paske se yon dènye presyon ki fè Tony Mix desann anba a ansanm avè l kòman pou yon chèf zòn Darelo vin jwe pou li pou mande l lajan. Bon ou te ka peye pou vin jwe menm. Paske jodi an lè Tony mix bezwen al kafou e pa vre kijan l fè. Pou m pa bliye anvan m antre nan detay sa yo pi bon istwa m pral di n mwen menm Digicel yon moun Digicel rele m yo di yo lè m konnen nèg akayò ye Ki lè w pral Akayè? M di a, m pa al Akayè non. Yo di a, Son, gen yon bagay nou bezwen bay Akayè, lanpadè. N ap ba ou l lè w pral Akayè pou w bay li. M pran lanpadè a, m di a, pa gen pwoblèm. M ap rann yon sèvis sa e pou peyi m. M ap pote l ale, m pran lanpadè a, m pral Akayè. Mesye, m rive Kanaran, nèg rale zam sou mwen. Pase machin mwen te tente. M desann vit mwen, premye nèg la, gen yon nèg ki di Izolan, gen yon nèg ki di sa k te Izolan an. Misye antre nan manman m. E m gad misye yon jan. Misye di ou pa sonje m, m di non m pa sonje w. Vrèman vre, m te, m pa konn mayi gate, wout pou antre nan èpòt la bò ti pòs la. M te pran nan yon blokis la, yon nèg lari frape vit mwen, m nan telefòn. M di yo wè m nan telefòn men nou pa ka frape vit mwen, misye antre nan manman m. M pa ba n manti, m desann machin nan, m bay misye de kalòt. Pase se yon mo m pa renmen moun di m. Kanpe nan figim jwe manmanm pa m derespekte manmanm ok kounye a m di misye yeah ou te ou te joure manmanm m frape w epi misye di anben jodi a bon jwenn avèm antre la misye rale zam li li di m antre la m te gen bayo nan pikòp la men anvan m fè zòn nan m te fè yon kontak m te mande yon moun si banm yon kontak pou m fè zòn nan lè m rive nan zòn sa pou m di m ap pase moun nan banm kontak la. Epi pandan misye di m swiv li an map swiv map swiv ma rout tè a pou m antre m fè nimewo a sou bondye pou mwen sou premye son telefòn nèg la pran apèl la li di izo m di non m di alo se izolan li di izolan m di wi m di yo akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo di m antre Epi misye di, mete telefòn nan sispliken, mete telefòn nan sispliken, m di yo men chèf la bezwen pale avè w, li di ki chèf sa, nèg la di konsa, yo sa k ba w dwa fè sa w fè a la, m te gen 2 lòt moun avè m nan machin nan, m te gen yon kouzen m avèk yon lòt patnè m nan machin nan, li di sa k ba w dwa fè sa w fè a, li di chèf la, misye te ban m kalòt, chèf la di yo, e pa sa m mande w, sa k ba w dwa fè sa w fè a, li di Zolan, ou mèt ale, li di misye vin jwenn mwen. Epi l di chèf la n ap pale. M di misye yo, di chèf la silvouplè pa fèmen telefòn nan non, paske fò w fè wout la avè m. E Akayè yo di m Akayè pa gen sinyal. Ou wè istwa sa a? M pa pale nan sans pou m detui Izolan. Men w ap dakò avè m, la s on asosye k ap pale a on asosye. Ko w vle l ko w pa vle l. W ap dakò avè m, s on asosye ki gen otorite, t gen pouvwa. ki ap pale a yon lòt asosye e ki òdone pou ke yo ba l pase pou li ale Akayè e pou l retounen pou l ka gen kontwòl sitiyasyon an. Mesye ban m di nou yon ti bagay, m pa gen kont avè nou. Ou wè, remake m pa rantre nan kesyon paske n t al jwe nan vilaj, m pa rantre nan detay sa yo. Mwen jis reyaji swivan sa nou di. e m rann mwen kont ke gen fay nan sa nap bay yo e se sak rive Sexy wi non l site la l tante defann tèt li l avili tèt li pi rèd paske kominikasyon se yon bagay pou metrize lè w pa gen anyen pou di w fè silans. Bagay yo anpil wi Bagay yo anpil. Di wi, m di yo, akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou, men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo dim antre. Epi misye di, mete telefòn nan sispike, m mete telefòn nan sispike, m di yo men chèf la bezwen pale avè w, li di ki chèf sa, nèg la di konsa, yo sak baw dwa fè sa w fè a la, m te gen 2 lòt moun avèm nan machin nan, m te gen yon kouzen m avèk yon lòt patnè m nan machin nan, li di sak baw dwa fè sa w fè a, li di chèf la misye te banm kalòt. Chèf la di yo, E pa sa m mande w. Sa k ba w dwa fè sa w fè a? Li di Zolan, Ou mèt ale. Li di misye, Vin jwenn mwen. Epi l di chèf la, N ap pale. M di misye, Yo, di chèf la, silvouplè, pa fèmen telefòn nan non, paske fò w fè wout la avè m. E Akayè, yo di m Akayè pa gen sinyal. Lè m rive Akayè, m ap retounen. Epi misye di, Ou mèt, kou w fin pase zòn Titan 1, la pa gen rapò avè m. Ou mèt ale. Lè m fin pase ti tan yo, m di msye m ap retounen pou si m pa ta jwenn ou nan telefòn, fè konnen m ap retounen nan wout la. Epi vrèman, ou panse yon nèg konsa, ki ban m kalite sèvis sa k sove lavi m mwen menm, jodi an, si l rele m vin jwe pou li nan zòn nan, epi pou m di yo m p ap ka vin jwe? Di m kòman m pral di nèg sa mwen menm, m p ap ka vin jwe? Vwala! Tete te gen rezon. E pa kont m gen a nèg yo! Mwen m sa analiz m fè. Ou wè misye konkli la li di m sa Izo l t ap pale. Misye di pou yon chèf konsa ba l kalite sèvis sa pou l rele l pou l pa al jwe. Misye tou di m sa Izo l t ap pale. Paske m di n sa, pa bliye mwen menm se pa pou san rezon ke emisyon m yo, yo baze sou nèg sa yo. Donk gen de detay ke m genyen. Gen de nèg ki kòmande kanaran. Jeff Larose. Izo 5 segond. Yo plase plizyè lòt chèf gang pami yo Bogi, Big C, Makès nan Ti Tanyen Lafito. Sa di misye konfime m sa Izold ap pale. Men gon lòt reyalite ke m vle n konprann. Izolan ou son nèg kòm si ki trè popilè. Dayè ou konn nan lari ou gen foul moun dèyè ou. Sa vle di ou di ke misye sove lavi ou li enpòtan. Men se pa lavi ou sèlman ou bezwen sove. Se dè milye de moun kap frekante wout sa maten midi swa. Konbyen ladan yo t gen kontak Izo lè yap travèse pou rele l? Pa gen twòp. Donk son movè mesaj. Ou wè mesaj lan li mal jan l kode a li pa fin kòrèk. Mesaj la pa bon. Se pa paske se Izo lan. Donk la kolektivite kote l pase. Ou wè tèt ou sèlman pa vre? Men e dè milye de moun kap frekante wout sa chak jou? Eske yo gen kontak Izo pou yo rele nan telefòn? M panse sa son flay ke w fè nan entèvyou, nan entèvansyon ke w tap fè a. Li pa kòrèk. Donk mesye, nou nan peyi an, nou ka toujou fè sa nou vle, men gon sèl bagay ke m vle fè n konprann. Sispann pwomote gang nan peyi a. Nou ka toujou jwe nan geto yo men rete pwofesyonèl paske nèg sa yo pa ka zanmi nou se yon bann kriminèl asasen kidnapè ki mete dlo nan zye anpil moun nan komin nan popilasyon ayisyèn nan nèg sa yo apovri yon pakèt moun nan peyi a yo pa ka zanmi nou ko fache ko kontan yo pa ka zanmi nou. M pa gen pwoblèm paske n al jwe men m reyaji sou sa nou di, sou sa n pale. Dènye pati paske sa k rive la Yvenè misye pa la, misye pa la, misye lwen se m pral m pral pale a misye la men se dènye emisyon ane an m te pwomèt moun yo sa m oblije ale vit paske m pa t ka kite bagay Izo a etc. Alò m wè ti bagay m te dou avan yè a moun yo gentan pranl yo fon pakèt buzz avèl. Hey gade yon pèp mesye. Nou sadik bay Tony an. Se deklarasyon misye a wi. Se deklarasyon misye a. Ou pa ka fon gwo deklarasyon konsa. Ou gen dwa pati ap vwayaje epi poze w kesyon. Ok. Kesyone w. Bon m di w menm si w se sitwayen ameriken. Gen de zòn wap soti la pou rantre Etazini. Yo fouye w poze w pil kesyon etc. Vwa ke son nèg gen rezidans. Ok, ya gen dwa ap rantre la epi yo di monchè Tony dezole, ou pa ou ka rantre la gen ti bagay nap envestige sou ou. Paske le departement d'Etat ameriken, e sa lap fè, e sa lap fè aktyèlman la, e kounye a. Tcheke son seri de nèg, donk evite sa nap di mesye, atansyon an, daske mond la son pla men liye. Ok, an ale rapidman la. Pandan 2022 an. Nou te trè aktif nan kad travay nou. Gen anpil moun malerezman ki pa konprann dimansyon travay n ap fè nan peyi a. Men gen anpil moun ki konprann. Imaj n ap gade sou ekran yo la a, se parmi, paske m pa gen tout, se parmi de.